Anpil moun twouve ke Babekyou gen rezon pa rapò avèk divès revandikasyon, divès pozisyon ke li pran konsènan peyi sa pou retire l anba men boujwa, anba men politisyen magouyè, anba men Ariel Henry. Men se konsa tou gen moun ki di ke Babekyou se foulay lap fè se gran dyòl kòm Anel Belize te dil Babekyou son majò dyòl kidonk se nèg ki pale pou pale men se pa anyen serye vrèman lap fè se lajan l lap defann Ebyen medam e mesye nap swete w byenvini deja sou kanal paw la TV lakay haiti pwen kòm jodi an se lendi 3 oktòb 2022 jodi an tou lekòl ta dwe ouvè nan peyi a selon sa minis edikasyon te fè konnen men se byen domaj haiti jan l ye la lekòl pa ka ouvè. Ebyen lekòl la repòte ankò yn fwa medam se mesye. Ebyen Babekyou ki li menm sòti nan silans li la e misye frape fò e nou pral envitew tande ebyen deklarasyon mesye sa a Babekyou di Miche Rizier lidè jenèf an fanmi e alye manyen tout manyen youn ebyen nou pral fèw tande Babekyou. Gen tou bandi Vitelòm yo la a ki frape fò nan tòsel bagay la pa dous ditou ebyen nèg yo anplwaye yon nouvo taktik la a Pou yo kidnape moun paske moun yo pa sòti akòz de gaz ki pa genyen moun pa sikile ebyen konnya nèg vitelòm yo nèg izo yo nèg babekyou yo nèg yo ebyen se lakay moun menm yo mache kidnapew epi ale avèk ou paske yo pa jwenn moun nan lari a ankò selon sa n pral fèw tande jounalis ebyen tap repòte nan jounal premyè okazyon medam e mesye ebyen nap diw tou genyen e. Remonica se demwazèl sa ki li menm genyen 20 lane ki ta pral fè filo ane sa menm 3 oktòb la, enben se byen domaj lekòl pa ouvè, non sèlman lekòl la pa ouvè epi demwazèl la pa menm wè 3 oktòb la, bandi tire l nan do nan zòn Fontamara, enben selon sa n gen kòm enfòmasyon se ta nèg Vitelòm yo ki ta responsab zak malonèt sa medam matmwazèl zemèsye nou pral fè w tande plis detay anndan videyo sa ou sou kanal paw la. TV lakay Haïti pran kob jodi an se lundi bonne écoute nap tounen. N ap salye pèp ayisyen an, n ap di yon gwo bonjou, yon gwo bonswa, sa depan de kilè n ap gad videyo sa. Nou wè kilè l ye? Bon m gad nan telefòn mwen. Eske nou wè kilè l ye? 23 zè 54. Sa a e lè fransè. Nan lè pa nou an li 11 zè 54. Nou wè kilè l ye? 29 septanm 2022. Nou egzakteman anfas moniman Desalin kote papa nasyon an te antere. Ariel Henry, yon ti lapli k tonbe men kòman nou ye, men kòman n ap viv. Eske nou wè jan pèp la ap viv? Men kòman m ap viv. Ok, men li. Men ki jan m ap viv. Yon ti lapli k tonbe. Men li. Ou mèt gade m byen. Yon ti lapli k tonbe. Ok. Men kòman nou ap viv. Lè nou revandike, ou rele nou bandi. Ou rele nou gang, ou ba nou tout kalite non k gen. Boujwa sansi, boujwa konwonpi, ki melanje avèk politisyen tradisyonèl yo, ki sa nou fè pou sa? Men nan ki eta, si lapli sa k tonbe a, men kòman nou ye? Ou wè lè lye nou nan lari, sa vle di nou pa p ba w legen menm. Met granmoun sou ou. Nou pa p ba w legen. Sa k gen pou fèt la, l ap fèt. E sa kap fèt la li pap fèt o pwofi de fòs revolisyonè, Jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout. Goumen nap fè a se goumen pèp la, goumen liberasyon an. Men li. Wè lè lyen nan lari a. Banm gade wè, li gentan, li gentan bagay la. Wi, alò e nou kapab di di menm moman nap pale la a, ebyen jisteman mouvman ki deja kòmanse e nou wè la a, jodi lendi a la a, se pa yon afè de boule kawoutchou sèlman, Se pa afè de bak men rele Ariel fò ale e nou aprann gen plizyè kote an nan kapital la non sèlman nan kapital la men egalman nan depatman latibonit la kote ke o nivo de la vil de Gonayiv anpil kout van vire anpil jisteman bal ap chante la nan moman nap pale la men egalman nou aprann tou o nivo zòn anba lavil la la kote ke mesye mesye FADH yo menm yo tap eseye jisteman anvayi perimèt anba lavil la a ide pou yo kapab jisteman eseye libere Gaz la men nou wè nou aprann la nan moman nan pale la ebyen jisteman mesye jenès yo la ki jisteman deklanche yon batay fas ak non sèlman lapolis men osi mesye FADH yo ki tap eseye fè tantativ pou yo ta jisteman antre jisteman devan vao ya men batay la ki jis santi di nan moman nan pale la non sèlman batay ki gen antre lapolis lame dayiti avèk bandi yo nan pale mesye jenès yo. men egalman nan plizyè rekwen nan plizyè zòn estratejik anndan peyi a la a, kawoutyou deja koumanse boule, anpil kout zam ap chante, donk sa vle di non san sèlman, non sèlman zam, kout zam k ap tire, men egalman genyen egalman kawoutyou, genyen egalman barikad ki mete nan plizyè zòn estratejik, sa vle di jodi lendi a la a, yon katriyèm semèn konsekitiv batay Lajistan se la a jisteman, anplis ke nan plizyè zòn anndan peyi a. tankou se vil pwovins yo ki yo di yo menm yo pap bay legen operasyon batize Bwa Kale e Salomon. Map poze w kesyon sa, eske w panse ke sak pase nan Srilanka e san konte sa kap pase nan jisteman nan plizyè lòt peyi, eske ou panse sa kapab enfliyanse peyi Dayiti, popilasyon an nou wè ki trè motive la a? E Jimmy, lè Caribbean, Market Caribbean fèmen, lè dlo Culligan, Hooligan bò kote pa l, li fèmen, li di li p ap ka bay dlo ankò pou rezon dlo. Pa bliye m te di nou sa. M te di nou nan jou k ap vini la, pral kòmanse gen ratman dlo. Lè Market Caribbean Market di, youn nan pi gwo makèt ki an Ayiti, li fèmen, Parapòl pa ka gen e pwovizyon, lè ansanm de boutik magazen kòmanse fèmen, gen anpil lòt kote, lè pèp sa kòmanse pa ka jwenn dlo, lè pèp sa kòmanse pa ka jwenn manje. Aktyèlman mwen menm, kesyon w ap poze a mwen reponn ou, gen yon kesyon nan di wi. Eske moun okay a moun jakmel eske yo pa moun pou on mamit on mamit dwe vann 200 dola jodia la gwo mamit diri a pral vann 200 dola nan sud kounya m ta renmen konn eske moun okay eske m wè komisè richmon li te komanse byen m poko konprann jwèt komisè richmon. Muscadin te komanse byen bon ou jwet mesye sa yo paske jodia yon pep paka grangou m paka m tande komisè gouvènman pral met aksyon piblik an mouvman kont moun ki ta epiye pam alimantè yon pep ki nan grangou li chwazi yon kote pou lale kote yon pouvwa ap fè vyolans sou li yon pouvwa jodia la Yo pa règle anyen pou m tande gen de komisè gouvènman yap itilize yo kont moun sa yo. Jodi a nou pa lwen pou peyi a pase menm jan avèk Sri Lanka kote pèp la te pran lari a yal pran prezidan an 2 Palè nasyonal pran kou. Nou pa lwen jodi a. Pou ke nou pase kesyon gwoup pèp Burkina Faso a. Antouka, enfòmasyon yo ap rapousuiv. Remonica Jean Felix, yon demwazèl 21 lane mouri ak yon bal mawon nan zòn Fontamara 27 pandan li te nan zòn bò lakay li. Daprè enfòmasyon yo, viktim nan ta pral fè filo ane sa. Papa li Jean Felix Sierès ki pa konnen ak ki sen li dwe adrese, priye li mande leta asime responsablite li paske gen twòp inosan kap viktim zak bandi yo, ann koute li nan mikwo Paul Markenley Augustin. Wi, nan pral vini avèk deklarasyon papa viktim nan, men ann atandan se Monica. Se Remonica Jean Felix, li genyen 21 lane. Demwazèl sa a ki ta pral fè filo ane sa a mouri nan zòn Fontamara ak bal bandi Boy Guerrier. Nou rive jwenn son an avèk Paul Markenley Augustin. Mwen di wi yo touye l moun yo touye l apèn gen 20 ans mwen pral gen e yo touye pitit mwen wi se sèl li m gen m pat konnen m te gen moun malad m pat konnen m te gen moun ki nan lopital m pa konn kisa m pral fè koman li rele manman yo li reponn li Cajan Félix. Yon bèl pitit fi wi. Depi lè l prale a, yo te gentan ba l bal la nan do l mouri. Yo te gentan ba l bal la nan. Ebyen, chèf peyi m yo mèsi, paske se sèl sa m te gen. Se sèl pitit fi a m te gen. M son moun malad. Yon bèl pitit fi m gen. Yon pitit ui mwa. A ui mwa, m bouke klòch, m ap fè pwèl men eklòpsi doktè a fè m fè l a ui mwa. Jan k pa te ba l bal tete lopital jeneral. M ta vole pa kaba e yo pa vle mennen bal wè l e nan mòg la non si yo te mennen bal wè l e m ta kouche sou li m ta woule sou li m ta kouche sou li o o remon wi o li rele remon ni kajan feliks mwen menm li pot non mwen m rele remon feliks o sèl la e lè m kouche lopital ki yès ki pral. Kiyès ki pral okipe m. Lè kilè konsa yo te vin rele w manmi o o pa gen. E te bò menti l genlè te m pa konnen genlè se priye m ta pral priye m di vin m di l ale non m pral priye m pral priye m pral priye m pa menm gentan priye menm m pa gentan di manmi yon mo menm yo vin frape baryè yo di yo di pitit ou a pran bal kouri. Vwala e on nouvèl un peu tris donk Remonica 21 lane timoun Fontamara e ki pral fè filo sa nou rele ns 4 jodia e ki pa gen chans asiste a on reouverture des classes kap tatoune anndan peyi a ou imajine w on timoun konsa donk pi gwo peche l komèt se paske l fèt an Ayiti pi gwo peche l komèt e dotan ke se lakay li l ye Epi l resevwa yon bal e di kou e yo mete fen, yo mete yon bout a lavi l. Donk m panse sa yo petèt se yon ka pami yon pami pami yon pakèt lòt ka ki ta kapab revòlte konsyans nou kòm pèp, ki ta kapab revòlte konsyans nou kòm moun. Donk ou imajine w lakay timoun nan li pa alabri donk e lari a menm? Kennètil? lè n konsidere ke jodi a gwoup gang yo, yo achte yon seri de teritwa anndan peyi a lajan kontan e pandan dènye semèn sa yo jiska wikenn nan la a, gen 2 gwoup ame k ap frape trè seryezman la a nan Kanaran e jiska Titanyen pandan semèn ki sot pase a la jiska wikenn sa la a. Mesye yo fè anpil dega e petèt ke nouvèl sa yo pa bay nan radyo, mesye yo kidnape moun onivo de. rantre nò kapital la. Mesye yo vyole timoun e Mackenson Remy sot di sa la e tout alè a e n ap pale de timoun ki gen mwens ke 15 lane e m panse se peyi sa jodi a la a ke minis afè etranjè a la ap di ke tout bagay sou kontwòl e nan Pernye, nan Tòsèl e mesye Vitelòm yo y ap fè e defè. Mesye yo vin rantre nan yon pratik kounya. Le fèt ke pa gen gaz, moun pa pran lari, le fèt ke machin pa sikile, mesye ap rantre lakay moun pou y al kidnape moun. Donk vwala dlo ki kontinye ap koule san rete nan je fanmi ayisyèn yo, re Molika, 21 lane elèv filo sa ki maten an pa ka ap menm panse a reouvèti lekòl la etan done l ap glase nan mòg nan moman n ap pale la. Nan sikonstans sa manman l Sot te eksplike la, nou te tande yon ekstrè tou talè a. Nou pral fèmen chapit edikasyon puiske gen lòt pwen pou n al abòde nan jounal la, men nou chwazi fèmen l avèk mizik sa a Ti Manno te.